Wi, pitit pèp la pa ka al lekòl, pèp la grangou, ensekirite a rèd, men mesye, ann di yon bagay, ann fòme leve nou mezanmi mesye, nou pap ka kite ti pèp la konsa, mwen m grangou, m grangou m pa kapab ankò Ariel Henry, Ariel Henry ou premye minis, ou minis enteryè, poko janm gen anyen k ka regle toujou. Poko janm gen anyen ki ka regle toujou. Pèp la e grangoul grangoul aktyèlman la. Wi nou rekonèt 18 novanm nan. Men pèp la grangoul a Ariel. Fò men leve Ariel. Pèp la pa ka rete konsa. Se pa lè wap kouri moute kouri desann pou di w se yon lidè. Yon lidè fòk ou gon kapasite de swa. Yeah. Yon lidè ou sipoze gen imilite. Menm wè ou pa gen tout bagay sa yo, ou pa gen youn menm. Ou kite yon ti pèp ap grangou konsa. Epi ou bloke yon peyi. Ou bloke la. Ou wè tout machin li mete. Ou wè tout machin li mete pou moun sa yo. Men l pa janm mete machin sa pou pèp la. Ou wè tout sekirite li gen. Ou wè tout sekirite li gen la. Men li pa janm bay pèp matisan sekirite sa yo. Li pa janm bay pèp site solèy sekirite sa yo. Li pa janm bay pèp bèlè Sekirite sa yo. Men gen machann lavil la k pran pwen an. Bandi pa ka repòte yo viv. Li pa janm desann nan Kwabosal la pou l wè kòman malere ak malerèz ap mouri grangou nan Kwabosal la la. Yo gen lajan pwen an nan men yo. Gen lajan ki pa pou yo. Mezanmi! Yo peye yon biyè depozit lekòl. Men lekòl la pa ouvè. Di yon mo! Di yon mo Ariel Henry! Di yon mo! Ou wè mwen menm Ariel Henry, fi sa nou pap janm sispann fin pale avè w. Fòk ou di yon mo nan peyi a. Se te Gelin Morissette ki tap pale. Pot pawòl lari a ki tap pale. Se menm fi grangou an ankò. E grangou p grangou! Yon minis ki konn ministè de lenteryè. Nou gen Ary Voltè, nou mande Ariel Henry prese prese, nou pa nan direktè kabinè avè l. Ban nou Ary Voltè kòm minis enteryè, kòm yon nèg ki pase direktè kolektivite, prè direktè jeneral bwat la, ki konn bwat la kòm minis enteryè, pral direktè kabinè avèk avèk Ariel Henry.